Depi kapital federal amerikèn nan Washington DC, Mesye Jean Robert Philippe, jodi a se 4 novanm 2022, men nouvèl yo. Kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a, Etazini ak Kanada pran sanksyon kont 2 politisyen ayisyen anba akizasyon trafik dwòg. Kore di Sid bwouye siyal kèk avyon konba Kore di Nò ki akize Washington ak Sewoul k ap fè egzèsis militè ansanm. Epi Larisi menase pou l touye pwòp sòlda l si yo eseye evite patisipe nan batay l ap mennen ann Ikrèn. Yon lòt fwa ankò n ap salye tout moun. Mèsi anpil lefè ke w pase tout semèn nan avèk nou. Nou salye w e nou espere ke w ap pase yon trè bon wikenn. Nouvèl yo, se sitou nouvèl konsènan peyi Dayiti. Depatman Trezò ameriken an avèk Kanada, yo akize yon senatè ki an fonksyon avèk yon ansyen senatè kòm trafikan dwòg, Sandra Lemaire pou plis detay. Depatman Trezò Etazini anonse jodi a sanksyon kont senatè ayisyen Joseph Lambert ak ex senatè Youri Latortue ke lajistis amerikèn akize deske yo mele nan trafik dwòg. Depatman Trezò di Etazini pran sanksyon sa yo ansanm avèk gouvènman Kanada a. Nan yon nòt pou laprès Depatman Trezò a pibliye jodi vandredi a, li di l ap pran mezi sa yo kont Lambert ak Latortue poutèt yo te patisipe oubyen eseye patisipe nan aktivite oswa tranzaksyon ki kontribye a oubyen ki poze gwo risk pou pwoliferasyon entènasyonal dwòg oubyen pwodiksyon dwòg. Lambert se prezidan Sena ayisyen an e l ap travay nan domèn politik la depi 20 tan. Latortue se yon ansyen senatè ayisyen ak yon politisyen de karyè. Sous sekretè trezò pou teworism avèk ransèyman finansye Brian E. Nelson di Joseph Lambert ak Youri Latortue abize pozisyon ofisyèl yo pou trafike dwòg e yo kolabore ak kriminèl ak rezo gang yo pou minen eta de dwa a an Ayiti. Li ajoute Etazini ak patnè entènasyonal nou yo pral kontinye pran mezi kont tout moun ki fasilite trafik dwòg, soutire koripsyon epi chache benefisye de enstabilite a an Ayiti. Nòt de près la di Lambert gen koneksyon avèk trafik dwòg depi 20 tan. Li di misye te pwofite pozisyon l pou l fasilite trafik kokayin k ap soti Kolonbi pou ale ann Ayiti epi ede trafikan dwòg sa yo chape anba men lajistis. Nòt pou laprès la ajoute Lambert kontinye meprize eta de dwa a e li kontribye a destabilizasyon Ayiti. Pa rapò ak Latortue, Depatman Trezò a di misye konekte avèk trafik dwòg depi lontan. Li di Latortue te patisipe nan trafik kokayin k ap soti Kolonbi pou antre an Ayiti e ke li pase lòd bay moun pou komèt zak vyolans pou li. Depatman Trezò a di li te travay sere sere avèk administrasyon ranfòsman dwòg la sou sanksyon sa yo. Sanksyon yo bloke tout pwopriyete ak enterè 2 endividi sa yo genyen Ozetazini. Met sou sa tout pwopriyete yo posede swa dirèkteman oubyen endirèkteman, tout sa yo kontwole a 50 pou san oubyen plis pase sa bloke tou. Sanksyon sa yo entèdi moun Ozetazini avèk Ameriken fè biznis oubyen antre nan konfyolo avèk de moun sa yo. Met sou sa nenpòt ki moun ki ta antre nan tranzaksyon avèk Lambert ak Latortue ta kapab fè fas ak sanksyon oubyen aksyon lajistis. Nenpòt ki enstitisyon etranje finansye ki fasilite tranzaksyon ki gen enpòtans oubyen ki dispoze sèvis finansye pou endividi sa yo pral fè fas ak sanksyon tou. Depatman Trezò a di objektif sanksyon sa yo se pa pinisyon, men pou fè moun sa yo chanje konpòtman yo pou lebyen. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Fòk nou di ke Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken li menm tou pwononse l tou sou aksyon desizyon otorite Ameriken yo pran an e li site menm aktyèl Prezidan Sena Joseph Lambert e n ap pwofite di ke antèn nou oubyen mikwo nou louvri pou Senatè Joseph Lambert ki se aktyèl Prezidan Sena a, ansanm avèk ansyen Senatè Youri Latortue ki yo menm tou kapab reponn ak akizasyon sa yo pou yo di si wi ou non yo enplike de prè ou de lwen avèk desizyon ke otorite ameriken yo pran an. Nan lòt nouvèl konsènan peyi Dayiti, Lèzetazini renouvle menas li yo kont bandi, elit politik avèk sila yo ki nan fè ki pran peyi Dayiti an otaj, yon repòtaj Yves Manuel. Chaje dafè ameriken an nan peyi Dayiti, Eric William Stromayer nan yon mesaj ki pibliye sou kont YouTube anbasad amerikèn fè konnen peyi Lèzetazini preyokipe anpil pa rapò ak agravasyon sitiyasyon sante ak sekirite a nan peyi Dayiti. Diplomat ameriken an reyitere volonte jefò entènasyonal la pou kapab rezoud pwoblèm nan yon ti gwoup moun nan elit politik lan, sila yo ki nan zafè ak sosyal nan peyi Dayiti tankou peyi etranje pran peyi a an otaj kòm kwa se ta enterè pèsonèl yo. Lèzetazini genyen anpil enkyetid pou sitiyasyon sante ak sekirite a ki grav anpil an Ayiti. Peyi a rive nan yon sitiyasyon ki pa bon ditou ak ensekirite toupatou, kote gang kriminèl bloke epi limite akse nan gaz epi yo gen kenbe èd imanitè a an otaj. N ap patisipe nan yon gwo efò entènasyonal pou rezoud pwoblèm nan. Yon ti kantite moun nan elit politik, biznis ak sosyal an Ayiti ak aletranje kenbe peyi a an otaj. pou pwòp pwofi pèsonèl yo. Yo sèvi ak soufrans ou pou plenn poch yo oswa reyalize anbisyon politik yo. Peyi Etazini detèmine pou li rann kriminèl sa yo responsab. Depatman Deta raple deja gen restriksyon viza a sila yo k ap ankouraje epi kòmandite vyolans lan nan peyi Dayiti. Mesye Stromayer presize gen ankò lòt sanksyon k ap vini. Depatman Deta ameriken an deja Enpoze restriksyon viza sou moun ki komete epi ankouraje vyolans. Aktè malveyan sa yo ak manm fanmi yo, n ap anpeche yo antre Ozetazini. N ap kontinye ajoute non nan lis yo pandan n ap idantifye moun ki lakòz sitiyasyon trajik sa a. Gen lòt sanksyon nou pral pran ankò. Aksyon nou pa kanpe la. Yon lòt kote, Nasyonzini pral sanksyone aktè malveyan yo kèlkeswa nasyonalite yo. Sa sinifi, si sitwayen ameriken yo konplis nan zak vyolans, trafik zam, yo menm tou yo ap sibi sanksyon nan nenpòt ki peyi nan mond lan, selon sa anbasadè a lese konprann. Nasyonzini pral sanksyone aktè malveyan yo kèlkeswa peyi sitwayènte yo. Oui, ça veut dire que même si citoyens américains yo complice n'ont fait violence avec des restrictions sur accès dans le gaz avec Elio, ou soit participer dans le trafic d'armes, yo être interdit yo voyager dans n'importe qui pays dans le monde et y a saisi bien yo. États-Unis proposait tout, une résolution des Nations Unies pour autoriser une mission multinationale pour aider nos affaires de sécurité et pour assister nos situations choléra e imanitè. Ansanm ak kominote entènasyonal la, nou pral travaye ak Polis Nasyonal Dayiti a, pnh, la pou amelyore sitiyasyon sekirite epi pèmete livrezon èd imanitè ki li nesesè anpil. Anfen, Eric Stromayer fè konnen Lèzetazini deja pwopoze yon rezolisyon ak Nasyonzini pou otorize yon misyon miltinasyonal nan lide pou vin ede Polis Nasyonal Dayiti an nan zafè sekirite, konbat kolera, elatriye. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Anvan nou kontinye avèk aktyalite nan peyi Dayiti, n ap fè yon rete Ozetazini pou nou pale de eleksyon nan Nouyòk kote gen yon eleksyon ki trè sere ant kandida pati demokrat la avèk kandida pati repibliken an pou pòs gouvènè a, Valery Saint-Louis. Nan kous elektoral pou pòs gouvènè eta Nouyòk la, kandida demokrat la Kathy Hochul jwenn sipò vis prezidan ameriken Kamala Harris ansanm ak ansyen sekretè deta ameriken an Hillary Clinton nan yon rasanbleman kanpay nan Nouyòk yè jedi 3 novanm lan Kèk jou avan eleksyon mi-manda yo, Clinton, Harris ak Hochul rasanble patizan ak sipòtè yo pou mande yo al vote bonè, epi yo motive yo sou tèm dwa fanm ak dwa pou fanm fè avòtman. Repibliken yo fè nou retounen dèyè kamyonèt la sou koze avòtman an. Yo te pase 50 ane ap eseye fè sa, men yo vle ranvèse dwa fanm yo an jeneral ak dwa sivil ak dwa pou moun al vote epi dwa masisi omoseksyèl yo. Men, yo vle ale menm pi lwen Yo vle mete plis zam nan lari nou yo, plis polisyon nan lè nou an ak dlo nou yo, pouvwa pou moun ki rich anpil yo ak mwens pou tout lòt moun. Sa a se vizyon yo. Ki sa ki te pase an 2022? Pou kèk moun, li pral yon rapèl ke dwa nou yo ke nou goumen anpil tan pou yo e ki te difisil pou nou jwenn yo, nou ta ka pèdi yo akòz yon tribinal siprèm ke yon prezidan ki pa t menm te janm te dwe la te nonmen. Se sa k ap pase la a wi. Se sa k ap pase lè moun santi yo alèz e yo santi tankou m pa bezwen al vote paske yon lòt moun pral fè l pou mwen. Moun sa a pa gen pwoblèm. Se sa ki rive lè w santi w twò alèz. N ap mache nan biwo vòt yo. Nou di nou onore fanm sa yo nan tan pase yo, konbatan sa yo ak moun ki vèse san yo pou garanti dwa nou pou nou vote. Men tou nou pral kanpe pou jenerasyon k ap vini yo epi n ap di nou pral pwoteje dwa pou yon avòtman nan eta sa a, isit la, kounye a ak pou tout tan. Si w kwè ke nou ta dwe kontinye envesti nan pèp nou an, envesti nan edikasyon pou asire w ke w ka reyalize sa ki nan rèv ou pou Nouyòk ou cheri a, lè sa a fòk nou asire nou ke mwen toujou rete gouvènè nou jou mèkredi sa a. Wi nou pran angajman. Nou ka premye, men nou pran angajman pou n pa dènye. Epi nou pral konte sou ou pou ede nou fè sa. Eleksyon enpòtan. Eleksyon mi-manda 8 novanm yo pral detèmine si Repibliken oswa Demokrat yo pral kontwole tou 2 chanm Kongrè a. Kathy Hochul te konstate ke avan si te genyen sou opozan li, Repibliken li, Zeldin nan te fè yon ti diminye, desann a yon sèl chif, nan kèk biwo vòt, apre ke Zeldin te takle li sou dosye to kriminalite a nan Eta New York la. Li te enpòtan pou Kathy Hochul jwenn sipò Vis Prezidan Ameriken an, Kamala Harris, ansanm ak Sekretè Deta Ameriken an, Hillary Clinton, nan kanpay li, yon jan pou l ta ka asire yon viktwa sou Repibliken Lee Zeldin, madi 8 novanm sa k ap vin la a. novanm 2022 a e n ap pale anje a tou li nan kongrè a tou pou konnen kiyès nan 2 pati yo demokrat oubyen repibliken k ap kontwole kongrè a èske demokrat yo y ap kontwole e y ap kenbe kontwòl yo gen sou 2 chanm yo oubyen youn oubyen toulède oubyen èske repibliken yo y ap reprann kontwòl youn oubyen toulède chanm yo nan Kongrè ameriken an. N ap desann nan Florid kote ke kandida demokrat yo anben yo te reyini nan Miami pou yo sansibilize elektè yo sou nesesite pou yo soti al vote. Augustin Junior pou plis detay. Nan rasanbleman Demokrat yo te fè madi premye novanm 2022 a nan Florida Memorial University, kandida Demokrat yo te vin mande elektè yo pou al vote koulè ble a. Anpil kandida te prezan jou sa a, pami yo, Amerikèn Ayisyèn Sheila Cherfilus-McCormick, li te pale konsa nan diskou li a. This is our time, this is our moment, this is our destiny moment. Se tan nou. Sa a se moman nou an. Sa a se moman desten nou an. Sa a se opòtinite nou an. Choute tout repibliken sa yo sòti nan chèz nou yo. Demokrat yo ap goumen pou pèp la. Demokrat yo ap goumen pou asire nou ke nou ka defann yon nasyon pi byen. Se poutèt sa a, nan 7 jou k ap vini la yo, se ap moman pa nou an pou asire nou ke nou eli Val Demings kòm senatè, Charlie Crist kòm nouvo gouvènè Florid la. Èske nou pare pou nou vote? Wi! Oke! Ale! Sa a se moman nou! Mesye dam, moman desten nou an, èske nou santi l? Did you feel it? Yeah! Eslogan an pa t lòt bagay ke, Florida pare pou vote. When I say vote! Lè mwen di vote, n ap di ble, vote, ble, vote, ble. Nan rasanbleman sipò ak Demokrat yo, te gen aktè komedyen ameriken an Keegan-Michael Key ak aktris Jennifer Lewis, Ki te pale konsa. Valdemings is the truth. Valdemings se verite ya. Cause she know. Paske li konnen kisa yon manti ye. Lie is. She also. Li konnen tou. Tankou mwen. You cannot. Ou pa ka bay manti yon fason pou w ka gran. Too great. Marco Rubio is a lie. Marco Rubio se yon mantè. Lie is a. Manti se yon twou. Val Demings. Val Demings pral genyen. Wi. Li pral genyen. Li pral genyen. She will win. Charlie Crist, ki nan kous pou gouvènè Florid la anfas kandida repibliken an, te kritike advèsè li a. Are you ready? Eske ou pare pou eli Val Demings kòm senatè Etazini? Eske ou pare pou defèt Ron DeSantis? Prezidan Joe Biden te prezan nan rasanbleman sa a. Li te pale sou diferan pwoblèm Etazini genyen kounya, tankou, pwoblèm chomaj, enflasyon, avòtman, asirans medikal, eksetera, e li pwomèt gouvènman l lan pral travay pou rezoud yo. Li te pwofite lonje dwèt sou ansyen prezidan Etazini an Donald Trump. Like I said, this is just the beginning of our effort. Kòm mwen te di, sa a se jis kòmansman efò nou an. Nou pral avèk ou chak etap nan wout la. Nou pa pral lakay nou. Jeanty, Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Donk nou kapab di w ke ou ka konprann jan eleksyon an li chofe isit Ozetazini e enpòtans ke dirijan yo mete sou kesyon sa. E gen plizyè fason moun kapab vote. Ou kapab vote avan lè, avan dat eleksyon an. Ou kapab vote tou pa lapòs e ou kapab vote jou eleksyon an. Lesansyèl e si w ap viv aletranje ou gendwa ale nan youn nan konsila oubyen anbasad ameriken genyen aletranje ou kapab ale la tou. pou vote. Epi n ap retounen nan peyi Dayiti pou n di w ke UNICEF òganize yon seyans fòmasyon nan vil Okay pou diskite sou dwa moun oubyen dwa timoun yo, Jean Ernst Ediscar pou plis detay. Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl nan tèt kole ak UNICEF lanse nan Sid peyi a yon seri aktivite pou komemore jounen entènasyonal timoun ki prevwa pou 20 novanm 2022 k ap vini la a. Nan okazyon an, 2 antite yo te ouvri mwad novanm nan ke yo batize Mois de l'enfant ak 4 jounen fòmasyon pou yon trantèn jounalist. Seyans fòmasyon sa a te dewoule sou dwa timoun pwofesè Auguste Demizard ki se manm kabinè minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la, pwofesè Nesmy Maniga ap bay plis detay sou objektif aktivite sa a. Nou pa espere l kòm Ministè Edikasyon Nasyonal, nou pa espere l kòm Leta, nou pa espere l kòm ryen de se tip. Nou espere senpleman, e mo atantive, se kòman amne plis moun metrize dosye yo de fason pou ka ede n kreye yon lòt sosyete, yon lòt sosyete ki barize sou lekite, lajistis, le respè, la solidarite, le pataj e lansanm de dwa des anfan. Konvansyon relatif ak dwa timoun Kòd Konduit se kèk nan sijè ki te abòde pandan seyans fòmasyon sa a. Jacques Yvon Pierre se te youn nan fòmatè yo. Bon, sijè pa m nan mwen menm espesifikman se tou se sou kesyon tematik e di e vyolans a lekòl. Se te gade ansanm avèk repòtè, jounalis e manm laprès an jeneral, moun k ap entèveni nan mas medya de manyè pli jeneral. sou kijan pou yo kontribye nan pèspektiv de batay kont la vyolans an milye eskolè e de manyè jeneral gade kijan lekòl la ka kontribye otan ke fè se pe a batay kont vyolans lan. Patisipan yo pat met dlo nan bouch pou di kijan yo soti satisfè apre fòmasyon an. Dapre responsab yo, aktivite sa a ap gen pou dewoule nan lòt rejyon nan peyi a. Jean Ernst Eliscar voa Kreyòl, Okay. Epi nan lòt nouvèl konsènan peyi Dayiti, Wo Komisarya Nasyonzini pou Dwa Moun eksprime kè sote l pa rapò avèk deteryorasyon sitiyasyon dwa moun yo nan peyi Dayiti, Sandra Lemaire. Wo Komisè Nasyonzini pou Dwa Moun Volker Türk lanse avètisman pou di zak vyolans k ap kontinye ann Ayiti lakoz sitiyasyon dwa moun nan desann nan nivo pi ba yo janm konstate depi plizyè dizèn lane. Pòtpawòl Wo Komisarya Dwa Moun nan, Elizabeth Throssell, te pale sou sitiyasyon an ann Ayiti jedi. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a averti aujourd'hui que la violence armée incessante a précipité la descente d'Haïti dans la pire situation des droits de l'homme et humanitaire depuis des décennies. Des solutions urgentes à cette crise prolongée et multiforme doivent être trouvées. Des gens sont tués par armes à feu, ils meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé les femmes sont violées collectivement en toute impunité. Les niveaux d'insécurité et la situation humanitaire désastreuse ont été épouvantables par le peuple haïtien. Les enlèvements et les violences sexuelles commis par des membres des gangs sont utilisés comme armes pour affliger la population et semer la peur. Komisarya Dwa Moun nan dekri sitiyasyon an kòm yon dezas akoz nivo ensekirite a ak sitiyasyon imanitè a. Gen plis pase 4 virgil 7 milyon moun k ap mouri grangou, yon chif ki reprezante mwatye popilasyon ayisyèn nan. Met sou sa, move asenisman ak mank apwovizyonman dlo potab kontribye a pwopagasyon epidemi kolera a. Il y a un besoin urgent de s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité et de la violence, y compris la corruption systématique et l'impunité endémique qui ont paralysé le développement du pays pendant des décennies. Commissariat exprimé qu'à sauter tout pour 54 personnes qui mourirent pendant la manifestation côté peuple a protesté contre politique gouvernement et insécurité. Haïti est au bord du gouffre. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. Bien que la lutte urgente contre la violence soit une priorité, le relèvement futur et durable d'Haïti nécessite une action urgente et soutenue pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise multiforme. Mais cela nécessite également l'engagement ferme du gouvernement en faveur de la responsabilité et de l'état de droit Komisè Turk lanse apèl pou gouvènman an pran mezi san pèdi tan pou ranfòse sistèm jidisyè a epi kreye pôl jidisyè espesyal pou konbat krim finansye ki lye avèk gang yo. Wo komisarya a di aksyon durjans nesesè ann Ayiti pou atake koz kriz ki paralize peyi a e ke fòk gouvènman an pran angajman fèm pou l respekte eta de dwa a. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Epi toujou nan peyi Dayiti, lapolis nasyonal anonse li nan yon operasyon l mennen nan santral Varreux a, ebyen li reprann kontwòl sant sa a. Renan Toussaint pou plis detay. Youn nan pwen ki make aktyalite a se kesyon ki gen rapò ak lapolis ki anonse nan kad yon operasyon sere-boulon 2 jou li pran kontwòl tèminal Varreux yè jedi 3 novanm 2022 an, pi gwo sant stokaj pwodui petwolye gwoup nèg ame G9 te kontwole depi prèske 2 mwa. Anpil obsèvatè ap mande kilè gaz ap disponib nan stasyon sèvis yo pou fasilite repriz aktivite sosyo-ekonomik yo ki bloke tankou lekòl, bank kòmèsyal, lopital, izin, faktori yo. Alain Villard, direktè jeneral Diniron Manufacturing, yon konpayi ki anboche anviwon 1,700 moun, oblije fèmen pòt li jiska nouvèl lòd akoz pwoblèm kabiran, san bliye chanjman orè labank ki oblije fonksyone 3 jou pa semèn ak yon konpayi telefòn apati lendi 7 novanm ki pral fonksyone tou lendi, mèkredi ak vandredi de 8 è nan maten pou rive 4 è nan laprèmidi. An vèti Chapit 7 Nasyonzini an, Konsèy Sekirite Nasyonzini an te adopte a linanimite 21 oktòb 2022 rezolisyon 2653 ki etabli yon komite ki konpoze ak tout manm li yo pou fè swivi mizannèv sanksyon y ap enpoze sou moun oubyen antite ki responsab aktivite kont lapè, sekirite ak stabilite ann Ayiti. Renan Toussaint pou voa Kreyol, Potoprens. Nan aktyalite entènasyonal la, Kore di Nò deplwaye yon pakèt avyon militè pou montre fòs li pandan ke Etazini avèk Kore di Sid ap fè egzèsis militè konjwen, Serge François Michel. Kore di Sid bwouye kèk djèt konba jodi an apre li te fin detekte 180 vòl djèt militè Kore di Nò tou pre fwontyè ant Nò ak Sid la, Se sa lame Sid la rapòte, pandan tansyon kontinye ap akselere ant 2 Kore yo. Lame Kore di Sid la te detekte avyon Kore di Nò divès kote sou tè e sou 2 kot Kore di Nò yo pandan apeprè 4 èdtan, koumanse depi 11 è maten an nan lè lokal peyi sa yo, dapre jeneral an chèf lame Kore di Sid la. Kòm repons, lame Kore di Sid fè konnen li deplwaye an ijans 80 djèt konba, pami yo djèt F-135 A. Sid la ajoute apeprè 240 avyon Etazini ak Kore di Sid te kontinye gwo egzèsis ayeryen. Anvan sa, jodi vandredi a menm, Kore di Sid te anonse sa l rele egzèsis ayeryen Tanpèt Vijilan k ap kontinye jiska demen samdi an, kidonk k ap dire yon jou anplis pase jan l te anonse l anvan. kòm repons pou pwovokasyon Nò a yo. Depi mèkredi, Kore di Nò lanse 30 misil, e ladan yo gen kèk ki te deklanche sirèn alèt ak lòd otorite yo pou moun antre nan abri sekou nan Kore di Sid ak Japon. Kore di Nò move kou kong poutèt egzèsis militè Etazini ak Kore di Sid yo, ke yo pwolonje kòm repons pou tès zam ak lòt menas Kore di Nò. Pyongyang wè egzèsis sa yo kòm preparasyon pou anvayi peyi li e li pwofite yo anpil fwa pou ogmante tansyon, sa ki kreye yon sòt kriz sou Preskil Kore a. Rezònman sa a ka ede eksplike desizyon Kore di Nò pou l deplwaye tout avyon sa yo jodi vandredi a, yon aksyon ki ka revele kèk enfòmasyon sansib sou jan avyasyon militè Kore di Nò a fonksyone nan kondisyon ekstwòdinè, dapre Daniel Pinkston, yon pwofesè relasyon entènasyonal. nan Inivèsite Troy ki baze nan Seoul, kapital Kore di Sid. Men, yo tèlman gen mwens fòs pase Sid la ke petèt sa pa di yo anyen lè yo revele enfòmasyon sou jan de aktivite konsa. Se Paul Pinkston ki ekri sou avyasyon militè Kore di Nò a. Serge François Michel, voa Kreyòl. Epi aktyalite sou vedèt yo avèk Serge Rodriguez. Medam mesye salut, nan nouvèl sou vedèt yo semèn sa nou pral abòde anpil dosye, youn ladan yo gen pou wè avèk atis amerikèn de renome mondyal Taylor Swift, rezon an sèke Li okipe tout dis premye plas ki egziste sou magazin Billboard la, yon bagay ki pa janm fèt depi plizyè dizèn lane. Vedèt mizik amerikèn de renome mondyal, Taylor Swift, anonse madi pase li pral lanse yon viregon mizikal pou la premyè fwa depi 5 an, e anpil nan konsè sa yo pral dewoule nan divès gwo stad spòtif isit Ozetazini, yon bagay k ap tanmen nan ane 2023 k ap vin la. Anplis de sa, li pral bay espektak nan kèk peyi etranje, men li poko revele dat egzak konsè sa yo. Chantèz-konpozitèz Taylor Swift, ki deja genyen 32 rekòt kafe sou tèt li, sot pibliye dizyèm albòm stidyo li nan dat 21 oktòb pase anba tit Midnights, e depi madi pase, popilarite li monte 17 wotè e li vin tounen premye vedèt mizik Ozetazini ki okipe 10 premye plas sou chat 100 pi bon Chante Billboard yo pandan tout 64 tran egzistans chat sila. Toune entènasyonal sila a, ki pral kòmanse n ap raple an 2023, pral fè pwomosyon pou nouvo albòm Midnights la, ansanm ak anpil lòt pwodui mizikal atis la te lage nan lari a anvan sa. Nan yon pòs li pibliye sou kont Instagram li, li presize ke tour sa a, ki batize ak non The Eras Tour, pral reprezante yon vwayaj atravè karyè li nan le pase e nan moman nou ye la. Dènye toune Taylor Swift a te fè nan stad spòtif yo se te an 2018, dekwa pou l te fè pwomosyon pou CD Reputation an. Depi lè sa a, li te pibliye plizyè lòt albòm tankou Lover, Folklore ak Evermore. Epi li te refè CD Red la ak Fearless. Sepandan li pa t rive bay okenn prestasyon live nan epòk Covid 19 la. Malgre tou, li te resevwa yon pri Grammy an 2021 gras ak albòm Folklore la. Nouvo seri televizyon sila a gen pou wè ak yon relasyon pasyone ant la Marquise de Merteuil avèk Vicomte de Valmont e ki te vin gen yon gou sirèt sitwon anvan Revolisyon Fransèz la te eklate an 1789. De pèsonaj sila yo ki twomatize anba yon pase nan lamizè nan moman y ap debouye yo kou mèt Janjak pou jwenn yon lavi miyò. Nan kout kat la, yo menm tounen rival moralman kòwonpi k ap mache itilize sediksyon ak manipilasyon pou detwi lavi moun toutotou yo. Semèn k ap vini la a, pou Nouvèl sou Vedèt yo, mwen se Sergio Rodriguez. E n ap di n ap di tout moun pase yon bon wikenn. Mèsi pou tout moun ki te branche avèk nou pandan tout semèn nan. Nou ankò kase randewo avè w pou semèn pwochèn nan. Raple w konsiy nan, si w ap kondwi, pa konsome alkòl e si w konsome alkòl, pa kondwi pase ou bè okenn mèsi Ben mèsi producer nou mèsi enjenyè a tou nan semèn pwochèn.